Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon 4 avril 2023 nou som le 4 avril 2023 map salye tout moun ki sou chanèl sila tout moun ki renmen tande chanèl sila tout moun ki pran yon atachman tout afè enfayib anvèr chanèl sila map komanse pa yon ti refleksyon poum di nou ke defwa moun ou konn panse ki pa mechan nan vi an Epi lè w gade li konn pi kriminèl ke izo vilaj de Dye. Li konn pi kriminèl ke ti lapli. Li konn pi kriminèl ke barbekyou. Li konn pi kriminèl ke dotro chèf de gang. Nou konn pou kisa? Paske si nan enterè pèsonèl yon nèg ou aksepte pou ke yon pèp le meurtri. yon pèp mouri anba ensekirite la ou pi mechan ke nèg ki yo menm ap simaye ensekirite a. Genyen yon rapò akablan ki sòti sou yon pè. Nan yon premye twit, la pnh li menm li pibliye yon rapò akablan sou enplikasyon prezime pè Frantz Cole nan legliz episkopal nan trafik zam. Daprè rapò sila, Zam sa yo konn pafwa stoke nan lekòl ki afilye ak legliz epi yo distribye yo nan lannwit bay bandi. Nou tande kisa legliz fè? Nou tande nan kisa legliz lage kò l tou. Sa vle di mwen menm, yon ekip vakabon ap rele bandi, m di oke pa gen pwoblèm men, Moun ou pa ta menm anvi gade nan je, se yo t pi gwo bandi nan sosyete a. Imajine, yon nèg ki prètre legliz episkopal, ou kanpe ou kapab voye kèk mesaj paske moun sa yo aparaman lè bagay la toujou ap mache mal nan sosyete a, vwa yo rive lwen. Lè yo pale moun tande yo. Epi pou ta kapab kanpe pou di ekite halte la non. Ou oblije ap jwe anba anba wap fè bandi pran peyi a pi mal. Se grav. Se grav. Antouka la polis te prepare yon ti repòtaj. Ann tande ti repòtaj sila. Se nan dat 14 jiyè 2022, Agence de lutte contre trafic stupéfiant, BLTS, yon antite nan dcpj, akonpanye ajan dwàn nan kad yon fouy yo reyalize nan plizyè konntenè ki te rive nan Caribbean Port, zòn Lasalin, dekouvri yon kagezon zam ak minisyon ki rantre sou kouvèti franchiz Legliz Episkopal Dayiti. Yon fouy ki pèmèt ajan yo dekouvri 18 fizi daso ak K 47, Galil M 4, yon fizi kalib 12, 4 pistolè kalib 9 milimèt, plis pase 20 mil katouch diferan kalib, 120 chajè, yon vizè, ak fo biyè ki evalye a 50 mil dola ameriken. Touswit Biwo Afè Finansyè ak Ekonomik BAF, yon estrikti nan dcpj sezi dosye a epi kòmanse mennen ankèt sou li, trafik zam ak minisyon, fo lajan, kontrebann, fwod ak evazyon fiskal, anrichisman ilisit, blanchiman dèzavwa, enfraksyon grav, abi konfyans ak asosyasyon malfektè kont Leta ayisyen, se nati ankèt la. Afè sila a ki enplike Gina Jean Louis Rolls, Sicumbuzo Voudla, Alan Dorcé, Alerte Isaac, Frantz Cole, ak lòt endividi ankò. Nan dat 15 jiyè 2022, lapolis arete Gina Jean Louis Rolls ki se brokè dam sa te gen pou resevwa konntenè yo. Nan odisyon, li deklare l ap travay pou Legliz Episkopal Dayiti depi plizyè lane, epi fè konnen ke se Pè Frantz Cole, Sekretè Egzekitif Dyosezen EEH la, ki te kontakte l. Aprè l te fin boude plizyè envitasyon baf, Pè Frantz Col alyas Fanfan jwenn arestasyon l 17 dawout 2022 a pandan li te vin reponn fwa sa a kesyon anketè yo alòske Jean Gilles Jean Marie ki se kontab Legliz Episkopal Dayiti ta pral jwenn arestasyon li 22 dawou. Kontab la te siyen plizyè dokiman soti 2017 pou rive 2021 pou otorize dekesman lajan soti sou kont legliz la pou al jwenn yon trafikan zam entènasyonal ki rele Sikhumbuzo Vudla, yon Zimbabweyen ki se chèf operasyon legliz episkopal. Ankèt baf la revele gen plizyè tranzaksyon ki fèt chak mwa sou kont bankè afriken trafikan entènasyonal sa a. Chak depo ki fèt gen yon montan pou pi piti 30 mil dola ameriken. Yon seri tranzaksyon EEH pa ka jistifye nan ki objektif kòb sa a ale jwenn voud la. Samdi 21 janvye 2023, nan kad yon operasyon lapolis rive mete anba kòd swit ak yon avi de rechèch Rubens Vilmont pou enplikasyon prezime l nan dosye sa a. Endividi sa a te pami moun ki te gen pou resevwa yon konntenè zam e se Fernand Jean Pierre ki ta voye sou non Rubens. Anketè BAF yo k ap travay lajounen kou lannuit rive pèmèt lapolis mete anba kòd Kleber Jules ak Dianica Jules. 2 kouzen ak kouzin sa yo se prensipal moun ki responsab pou fè tranzaksyon bankè pou Zimbabweyen an Sikhumbuzo Vudla. Fòk nou di tou Sikumbuzov Voudla te revoke depi 2018, nan odisyon responsab Legliz Episkopal yo, yo deklare aklè ke Legliz la pa gen ankenn relasyon ak trafikan zam Afriken an. Epoutan, nan pèkizisyon ki te fèt nan zòn kote malfra sa a t al kache, anketè yo te dekouvri plizyè dokiman franchiz dwanyè, papye vyèj ki gen antèt Legliz la, san konte machin ke Afriken an ap itilize pou l sikile ki anrejistre sou non Legliz Episkopal Dayiti. Pou sa ki gen awè avèk Pè Frantz Cole, Sekretè Egzekitif Dyosezen Legliz Episkopal Dayiti, ankèt BAF la montre aklè degre enplikasyon li nan itilize franchiz dwàn legliz la pou fè zam ak katouch rantre ilegal sou teritwa peyi Dayiti. Daprè rapò ankèt BAF la, Pè Frantz Cole gen plizyè kont bankè Ayiti kou aletranje, pami yo, yon gwo sòm lajan ameriken, san konte lòt byen li posede tankou plizyè kay. Yon lòt bò, gen evidans ki pwouve pè a resevwa yon chèk chak mwa anviwon 300 mil goud ki soti nan palman ayisyen an. Rapò ankèt la ale pi lwen pou konfime ke sa gen plizyè lane depi responsab yo nan Legliz Episkopal Dayiti ap itilize koulwa enstitisyon an pou fè trafik zam. Pou fasilite machandiz yo rantre, prezime konplis yo itilize divès pò komèsyal nan peyi a. Pami lòt, Lagonav, Pòtoprens, sa depan destinasyon kagezon an. Anpil fwa, konntenè zam sa yo estoke nan yon lekòl nan kapital la pandan lajounen, avan yo transpòte yo nan mitan lannwit nan zòn Kafou Marasa nan komin Kwadèboukè. Rapò baf la revele tou rezo trafikan zam Legliz Episkopal la gen koneksyon avèk sèten gang k ap opere nan kapital la tankou Vilaj de Dye, Tòsèl, elatriye. Pou pwouve enfòmasyon sa, aprè arestasyon Pè Frantz Col, youn nan avoka ki te kòmanse fè demach pou pè a, se te tou avoka chèf gang Kraze Baryè a Vitelòm Inosan. Mete sou sa, Lovni Louis Jean ki enplike nan dosye a abite nan fyèf chèf gang Vitelòm Inosan. Ann kontinye angaje nou lan batay. Batay kont ensekirite. Batay chak jou kont bandi. Tout kalite bandi. Kòm souvan di l, bandi ak sapat tankou bandi ak kravat. Nou pa bezwen pè. Depi ke nou mete lalwa avèk nou. Règleman enstitisyon an avèk nou, pa gen ka prive nou. Kèlkeswa sa k pase a, se yon bagay ki efemè, men viktwa a, se pou lapolis la, se pou lalwa a, se pou règleman enstitisyon an. N ap note, se twazyèm rapò ankèt baf pwodui sou dosye kagezon zam Legliz Episkopal Dayiti a. Deja gen yon dizèn moun lapolis arete, san konte divès manda entènasyonal ki lanse. Fòs lòd yo kontinye ap chèche plizyè lòt tankou Pè Fritz Désiré ak Pè Jean Madochevil. Kanta Zimbabweyen an, Sikhumbuzo Vudla, trafikan entènasyonal sa a, dcpj atravè baf ap chèche li sitou nan Gran Sid peyi a, Grandans, Nip, Sid, ak Sud-Est. Eske nou tande? Anplis, nèg yo ap distribye zam nan nwit, paske yo stoke l nan lekòl yo, men Pè Frantz Cole legliz episkopal li genyen plizyè kont bankè ki chaje ak lajan ak byen imobilye. Pè la, yo kenbe li pou trafik zam e li te resevwa. Yon chèk 300 mil goud pa mwa ki sòti nan palman ayisyen an. Ki sa k fè pè a resevwa yon chèk 300 mil goud ki ekivo a 60 mil adoken, 60 mil dola, pa mwa? Poze tèt nou kestyon! Poze tèt nou kestyon, Ki sa k fè monpè te gen lajan sa a l ap touche chak mwa nan palman ayisyen an? Premye bagay ou kapab di tèt ou paske te kapab gen konfyolo, paske la a te kapab gen nèg Ki antre nan lojik sa pou ap fè lòbèy. Pa konprann non. Yo mete pè a la, pè a kapab pase zam pou yo, epi yo menm, y ap bay pè a kòb pa l. Epi pè a ap fè lajan pa l. Imajine w mesye, pou yon nèg ou se pè wi. Epi, lè w gade pou w wè, nèg la pran kontra bandi. Nèg la ap mete zam nan legliz. Nèg la ap mete zam nan lekòl pou kapab al. Distribye bay bandi nan lasware. Ay yo! Peyi sa pap janm chanje mesye. Peyi sa pap janm chanje. E banm di nou bagay. M panse ke dosye sa, se dosye kap fè nou yon ti jan fristre. Lè nou tande yon bagay konsa. Men poze may nou. Poze may nou paske se pa sèlman pè sa ki nan lòbèy la. Se pa sèlman misye kòm gwo pèsonaj nan sosyete a ki li menm nan koze sila. Paske gen anpil moun, mph, gen anpil moun ki nan aktivite sila. Nou kite n avèk avoka yo menm ki yon lòt fwa pran lari, sa fè dezyèm fwa nèg sa yo yo pran lari yon mannyè pou kapab di Ariel Henry asime responsabilite li nan sa ki gen a wè. ak ensekirite k ap vale tèren nan peyi Dayiti. Avoka, ki te antame yon seri d'aktivite depi semèn dènyè. E aktivite sa yo vini swit avèk yon konsta ke nou fè. Konsta a se ki sa? Se ke peyi a an jeneral p ap fonksyone, men pli presizeman lajistis p ap fonksyone depi 2 semèn avèk grèv grefye yo antame. e grèv komisè yo antame ansanm. Pwofesyonèl di dwa yo nou konnen se de sa yo viv, se de fonksyonman tribinal yo. Yon fwa ke tribinal pa p fonksyone, pwofesyonèl yo tou pa p fonksyone. Donk, lendi dènye nou te gen yon aktivite la, jedi a nou te genyen yon ankò la, e jodi a nou te chwazi fè sa ki te yon pwosè fiktif. Yon pwosè fiktif pou nou kondane enkapasite otorite an plas yo, pou yo rezoud pwoblèm fondamanto ke sosyete a ap fè fas depi plizyè ane. Fòk nou di w, lajistis pa p fonksyone depi 2018. Nou ka imajine nou kòman pwofesyonèl yo fè pou yo viv. Donk ou ka imajine w, wout nasyonal nimewo 2, li pral gen 2 zan depi. li pa gen aksè. Kanara menm jan, wout nasyonal nimewo 1, Kwadèboukè menm jan. Donk se tout yon peyi ki bloke, nou fè aktivite sa yo nan sousi pou nou fè presyon a moun ki la yo pou yo debloke sitiyasyon an pou yo te ka vakye avèk okipasyon yo. Se motif la sa. Donk, an rezime, n ap di ke avèk minis jistis ki la, lwa ki kreye CSPJ a, ki se dekrè 2007 la, Li pa bay kote komisè gouvènman an ki se majistra debou yo avèk jij yo ki majistra asi yo pou yo fè grèv. Repran atik 55. Atik 55 lan klè. Li di ke komisè gouvènman yo se reprezantan egzekitif yo. Si efektivman komisè yo nan grèv, grefye yo an grèv, sètadi ke se minis jistis la preyalableman ki pa p fè travay li. N ap mande prese prese, paske gen de moun ki enkarsere. nan prizon sivil de Pòtoprens. Si nou ale nan komisarya Pòtoprens lan la, yon espas 3 mèt gen 40, 44 fanm ki enkasere, ki yon 4 mèt ki pase a 52 jodi a. N ap mande minis jistis la avèk Doktè Ariel Henry pou li bay moun ki pi pa kapab yo, yon ti chans pou nou pase kanaran. Yon ti moso sekirite n ap mande tou senpleman. Paske nou menm antanke pwofesyonèl. Pa bliye dans un premier temps Ariel Henry son doktè li ye mwen menm se yon avoka m ye fòk Ariel Henry si Ariel Henry enfòmasyon nou dwe konnen si Ariel Henry pa kontribiye nan sa kap fèt la kel bay peyi a yon sekirite mèsi bokou. Bon, dapre sa w konstate, jisteman, tribinal popilè lan, li kondane le gouvèneman. ki gen pou chèf li Ariel Henry a sè responsabilite fas a la popilasyon e jeneralman jodi a nou konstate donk gouvènman an li pa pran responsabilite l paske gon egzòd ibèn nan laprès moun pa ka soti e petyonvil pou al kafou pa ka soti kwadèboukè pou vin pòtoprens sa vle di donk tout moun ap kouri kont yon ensekirite grandi. Sant. Nou di ke Premye Minis Ariel Henry li genyen responsabilite pou l òganize sekirite pou chak sitwayen kèlkeswa kote ou ye sou teritwa nasyonal la. E pou sa nou mande Premye Minis Ariel Henry pou l pran dispozisyon jodi a la pou òganize sekirite e si l pa konplis de tout sa k ap pase la. E mesye yo konnen trè byen Pèp ayisyen an nan ki sitiyasyon lamantab, lamizè, donk laterè ke popilasyon ap viv, nou menm avoka yo, nou pran baton peleren nou, n ap kontinye mande pou ke lajistis la li fonksyone, pou ke paketye yo, grefye yo, yo vini nan tribinal yo, pou ke prizonye yo, Laprès pral ba n enfòmasyon. Gen de lekòl ki pa janm ouvri depi ane, ane lekòl la kòmanse wi. Donk, premye minis lan ou sou se chèf pou gon gouvèneman. Mesye yo pa fè anyen, se kòmsi mesye yo nan dòmi. Nou mande yo reveye yo si yo pa konplis de sitiyasyon sa.